Nou konnen nèg sa yo e Mateli, Masisi, Ti Simòn ki rantre Ayiti avè yo. Men nou menm, nou menm nou pa rekonèt Delame, Masisi. M repwoche li yo menm ki ban m tout baton an nan pye m nan m di w pandan m ap pran gaz la e m pa jwenn li. Ou konprann? M ap pran gaz la m pa jwenn li. E pandan m pale tou mwen menm, moun Sevèrin, fè vwa m pase wi. Fè vwa m mache, m pa pè vè m pase, men m pa pè pale, Ayiti, m pa ret a moun, Ayiti, m pa ret a ti vòlè lame, Ayiti. Ki sa gaz la ka ede w fè la lè w fin pran l? Ki sa gaz la ka ede w fè? Sa gaz la ka ede m fè, si m pran l la, m ka vin vann yon moun ki bezwen, ki bezwen yon 2 galon an la, m fè yon kòb, kòb pou m manje, pou m rantre lakay mwen mèt. Men jan l sal la la, w pa panse l ka al bay moun sa pwoblèm? Non, e pa vre l pa, l ap koule atè a lontan, tout fòs sal la ki ta ale kounye a, bon gaz la ka koule klè la.